Mesdames et messieurs salut à tous jodia la nou pral pale w spesyalman de travay ke la polis ap mennen nan peyi a kont bandi yo e sitou nan zòn latibonit e nan zòn kwadèboukè e nan pòtoprens egalman donk anpil moun ap swete ke gen kèk zòn ke la polis poko rive ladan yo yap swete pou ke la polis ta kapab rive yo tèlke pa egzanp zòn matisan zòn e Vilaj de Dye nan zòn kote Ti Lapli Ti Izo ap mennen. Donk anski konsène Latibonit menm genyen 9 bandi ki pèdi lavi yo nan echanj kout zam avèk lapolis nan kad operasyon lapolis ap mennen nan depatman Latibonit lan komin Gwomòn ki sou wout pou ale nan Pòdepè. Donk genyen 13 lòt bandi ki blese, 3 endividi ki jwenn arestasyon yo, lapolis libere 30 otaj epi yo sezi 8 moto siklèt. Operasyon san pran souf ke lapolis ap mennen an, lan 8 tièm jounen ke li genyen, lap lap rapousuiv selon lapolis jiskaske lapolis derasinen tout bandi nètalkole. Lapolis Nòdwès la ap kontinye travay nan. akonpanye popilasyon Latibonit la nan rezoud definitivman pwoblèm wout Gwo Mòn nan ki gen gwo konsekans sou moun Nòdwès. Men batay pou derasine tout bandi yo l ap kontinye selon sa ke lapolis li menm li deklare. Nan zòn Tè Blanch komin Kwadèboukè, lapolis lage Se nan kan ansyen kote kòlèg ki te mouri a, nou te pale w de sa deja, ebyen yo debake nan kan kòlèg la, lakay li menm, e yo libere 6 otaj, te gen youn ladan l se yon fransè ke l te ye. Se te nan jounen jedi 4 out 2022 a la ke lapolis mennen batay sa a. Nou siyalo ke kòlèg li menm ki te blese mòtèlman selon jan lapolis te deklare l le mèkredi 3 out ki sot pase a la nan echanj de kout fe ke l te gen avèk lèfòs de lòd lapolis nasyonal Dayiti. Moun sa yo, yo te sekestre yo nan yon mezon kote lè n ap gade sou imaj la nou wè ke nèg yo te konn fè manje, gen plizyè vwati ki an bon eta, gen ki an movèz eta egalman avèk yon gwo kay ke kòlèg te kòmanse ap konstwi ebyen nan zòn òginizasyon kriminèl 400 mazo a konnen li mouri li menm epi mesye yo derake yo libere prè de 6 otaj epi yo arete kèk lòt ankò donk nan operasyon sa yo ki vize pou kapab demantye tout rezo de gang ki ap opere nan kwadèboukè prensipalman gang 400 mazo a men moun yo rete se nèg yo rele lanmò sanjou a donk met tou misye dèyè epi gang sa tou li te vle etann li jiska pòtoprens li te gen tan fè yon zòn nan taba epi yon zòn nan laplèn nèg yo te vle etann yo seryezman men lapolis ap fè yon trè bon travay ansmoman pou l kapab trake bandi sa yo e kidnapè sa yo jiska lè dènye retranchman selon kominike ke lapolis mete deyò. Nap fè w wè yon repòtaj ke polis nasyonal la li fè pou l prezante liberasyon de 6 otaj sa yo. Nou pa bezwen retounen ankò sou entèvyou ke misye te bay, misye te esplike ke yo pat vrèman santi yo byen kote yo te ye a epi son mirak pou yo menm yo wè ke lapolis antre jis nan fon kote nan Kwadèboukè kote ke yo te kidnape yo te sekestre nèg sa yo. An nou gade. Se sou non sa yo konnen l. Li tonbe tèt nwa nan echanj tir ak lapolis nan yon operasyon ke yo te lanse nan jou k sot pase yo pou derasinen gang. Kòlèg Octavius alyas Kòlèg se youn nan pi danjre chèf gang kriminèl ki t ap fè lapli e lebotan nan zòn Kwadèboukè. Nan atak ki te fèt sou But Bwaye ak Croix des Missions kote divès inosan te viktim nan kesyon mete chèf gang dirije tèritwa nan mwa davril ki sot pase a, Kòlèg se te sèl chèf. Li vyole fanm, fè moun abi, li tiye jan l vle paske l te met nan tèt li, li se gason vanyan, li pa pran bal. Humm bon sa fini men l pase a lenfinitif. Operasyon yo pa kanpe la, divès inite deplwaye nan baz Kòlèg nan yon ansyen kay li genyen nan zòn Tè Blanch nan Kwadèboukè. Anpil endis te montre ke gen vi pandan ajan yo te rive. Plizyè machin nan lakou a, ou pa konn si se sa yo vòlè, ou pa konn si se pou yo. Anpil espas pou yo banbile, fè kidnapin, fè tout sa yo vle. Lapolis ta pral deplwaye. Se konsa, yo dekouvri 6 otaj ki te fèmen anndan yon chanm. Sa fè plizyè jou depi kòlèg te kidnape yo avan l te mouri. Pami yo gen yon resòtisan fransè. Ann tande yo. Depi lè cha ap antre nan lakou a, li di mesye nou sove wi paske sa e cha kap antre la nèg yo gitan kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè reswa nou an difikilte nèg yo pa rapò yo genlè frape depi yè men kounya yo an difikilte pou kote nou ye a yo pa stab jan yo te konn stab kounya nou te dèk pou sove epi misye men nèg yo pati nap sove. Misye di bnò pa sove. Lè kounya lè cha vin parèt li di map nap sove men cha li di non pa sove pase si ou pral sove cha ap konnen menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Operasyon pou demantle rezo gang kap fè la pli e le bo tan nan zòn metwopolitèn nan ak nan zòn de non dwa pou popilasyon an lapolis ap trake yo jouk nan zo. Ou panse w envensib? Ou panse w se mèt latè? Enben, byen pre pa lakay, w ap pase kanmenm! Tout moun ki panse yo ka defye lapolis ap jwenn repons nan mezi zak y ap poze yo. Direksyon jeneral la Se sou non sa yo konnen l. Li tonbe tèt nwa nan echanj tir ak lapolis nan yon operasyon ke yo te lanse nan jou k sot pase yo pou derasinen gang. Kòlèg Octavius alyas Kòlèg se youn nan pi danjre chèf gang kriminèl ki t ap fè lapli e lebotan nan zòn Kwadèboukè. Nan atak ki te fèt sou But Bwaye ak Croix des Missions kote divès inosan te viktim nan kesyon mete chèf gang dirije tèritwa nan mwa davril ki sot pase a, Kòlèg se te sèl chèf. Li vyole fanm, fè moun abi, li tiye jan l vle paske l te met nan tèt li li se gason vanyan, li pa pran bal. Humm bon sa fini men l pase a lenfinitif. Operasyon yo pa kanpe la, divès inite deplwaye nan baz Kòlèg nan yon ansyen kay li genyen nan zòn Tè Blanch nan Kwadèboukè. Anpil endis te montre ke gen vi pandan ajan yo te rive. Plizyè machin nan lakou a, ou pa konn si se sa yo vòlè, ou pa konn si se pou yo. Anpil espas pou yo banbile, fè kidnapin, fè tout sa yo vle. Lapolis ta pral deplwaye. Se konsa, yo dekouvri 6 otaj ki te fèmen anndan yon chanm. Sa fè plizyè jou depi kòlèg te kidnape yo avan l te mouri. Pami yo gen yon resòtisan fransè. Ann tande yo. Depi lè cha ap antre nan lakou a, li di mesye nou sove wi paske sa e cha kap antre la nèg yo gitan kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè reswa nou an difikilte nèg yo pa rapò yo genlè frape depi yè men kounya yo an difikilte pou kote nou ye a yo pa stab jan yo te konn stab kounya nou te dèk pou sove misye men nèg yo pati nap sove. Misye di bnò pa sove. Lè kounya lè cha vin parèt li di nap sove epi cha li di non pa sove pase si w pral sove cha ap konnen menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Operasyon pou demantle rezo gang kap fè la pli e le bo tan nan zòn metwopolitèn nan ak nan zòn de non dwa pou popilasyon an lapolis ap trake yo jouk nan zo. Ou panse w envensib? Ou panse w se mèt latè? Enben, byen pre pa lakay, w ap pase kanmenm! Tout moun ki panse yo ka defye lapolis ap jwenn repons nan mezi zak y ap poze yo. Direksyon jeneral la pa pè e yo pap janm pè tann toutoutoutou. Nou sonje nèg ki te bay tèt li pou ti non zanmi lapolis la e ke lapolis tap chache misye aktivman, misye te sove e ke yo te akize misye de kidnapè, nèg kap kenbe moun sou wout la. Ebyen misye te sove, yo te debake lakay misye yo pat jwenn misye, yo te jwenn madanm misye. Yo te akize madanm nan kòm yon konplis, yo te arete l pou yo te kapab entèwoje l pandan dcpj donk aktivman rechèche pou enplikasyon nan prezime ka danlèvman Mesye Pierre Guinther alyas Zanmi Lapolis misye te bay tèt li volontèman nan dcpj jedi 4 out ki sot pase a la pou l te kapab konfwonte avèk sa ke yo te repwoche l yo. E lè yo te kòmanse ap entèwoje misye, e yo te kòmanse bat pòch misye pou yo wè vrèman ki sa misye genyen nan men l, yo te jwenn ke yon telefòn nan men misye. Men, fò nou siyale ke misye te an prezans de avoka l kote yo t ap mennen ankèt sa sou misye, yo t ap poze misye de kesyon epi yo t ap fouye misye. Donk, telefòn pòtab ke yo jwenn misye a, Se yon iPhone 10 e iPhone 10 sa se yon iPhone ki te gen ke misye te pa prezime e te kidnape yon òm dafè e misye te pran telefòn moun sa yo jwenn telefòn òm dafè a nan men misye. Misye al bay tèt li li gen telefòn moun ke li te kidnape a e pi misye kenbe telefòn nan nan men l ankò pandan ke l al bay tèt li. Donk nèg sa yo vrèman m pa konn ki sa k nan tèt yo. Donk òm dafè sa yo te anlve misye sou wout Dèlma, menm kote ke lapolis wè telefòn nan nan men misye, enben yo kenbe misye an gadavi pou yo kapab entèwoje misye ankò pi plis. A note ke nan kad rechèch ke lapolis ap fè a, yo te desann lakay misye, Nan jounen vandredi 29 jiyè ki sot pase a la, yo te jwenn madanm Pierre Guenther nan Debussy e a lenpas mwen premye nimewo 8, ebyen yo te arete madanm sa. Pandan pèkizisyon ke yo te fè lakay misye a, donk yo pat jwenn misye. Sepandan, kòm nou te di, madanm misye ki yo te rele Mannie Lita Fleurantin, Yo te arete l e yo te sezi plizyè inifòm lapolis lakay misye avèk de zam afe e de minisyon. Menm si misye te toujou ap fè entèvyou, fè konnen ke se zanmi lapolis li ye, misye nan sekirite, yo te jwenn yon kat Dona, yo te jwenn yon kat lòt kote ankò nan men misye. Donk, yo akize misye, misye al pann tèt li bay lapolis, enben, yo toutde met misye an gadavi. Pierre Gunther, li aktyèlman an gadavi pa la dcpj. pou enplikasyon prezime anlèvman swivi de sekestasyon notamman su wout ayopò e atyozyo kote misye konn opere fòfe sa yo swadizan paske se prezime ke yo fè konnen ke misye ye donk misye nan men lapolis kounya la kote li pral lal rann tèt li e kote ke yo pral defere misye devan jij natirèl li trè byento pou men swit ankèt la. Lapolis an menm tan li prezante yon videyo kote yo t ap esplike kòman yo te arete kòlèg nou sonje semèn nan kòmansman semèn nan yo te debake nan kwadèboukè yo te arete kòlèg, kòlèg se li menm si nou kapab di youn nan reprezantan de òganizasyon kriminèl 400 mawozo a yo te arete gran chèf li a yo voye l ozetazini yon yon ebyen se misye ki te sanse ranplase. Yon se youn nan moun ki ranplase yon paske Lanmò San Jo li menm se yon lòt reprezantan de 400 mawozo ke li ye li menm yo poko arete misye yo poko kill misye men kòlèg li menm ke yo te arete a lapolis ap prezante nou dè zimaj kote jan yo te òganize yo pou yo te arete misye. E fòm diw ke gen video kap sikile ke nou menm nou paka bay kòman ke kòlèg li te mouri e gen anpil lòt video ke yap bay egalman paske nou kòm nou te diw deja gen lè video sitou nan latibonit prèske 9 moun mouri epi gen anpil lòt ankò ke yo arete donk gen anpil arestasyon kap fèt e anpil moun ap pèdi lavi yo lè jèn de 20 a 30 an E pi gwo laj la se 31 ans se domaj kote jèn sa yo pa yon lòt bagay pou yo fè se al kidnape moun fè moun peye dè ranson maltrete moun epi e bagay yo pa bon menm donk an nou gade repòtaj de la polis nasyonal dayiti ki te fè sou kòlèg. Selon enfòmasyon sèvis ransèyman lapolis la dispoze, Kòlèg Octavius alyas Kòlèg se youn nan pi danjre chèf gang ak kriminèl ki t ap opere nan komin Kwadèboukè. Ansyen lyetnan Lanmò San Jou, chèf 400 Mawozo yo, Kòlèg te deside rale kò l nan rezo gang sa akòz dezakò li te genyen avèk yo aprè transfè Yonyon, fondatè 400 Mawozo yo, nan prizon nan peyi Etazini. Depi lò, Kòlèg te pran kontwòl plizyè katye nan Kwadèboukè kote li te mete sòlda dirije tankou Kota, Galon, Micho, Gidon, Boben, Anba Dig, Wi Falèz ak Diron. Li te gen plis pase yon trantèn sòlda byen ame nan gang li t ap dirije a. Kòlèg te enplike nan plizyè zak asasinay tankou disparisyon komisè polis Jean Ismail Auguste nan fen mwa janvye 2022 a nan komin Kwadèboukè. Se gwoup li a ki te atake yon patwouy udmo nan Kwadèboukè kote gen polisye ki te sòti blese nan atak sa a. Nan Latranblè, misye te oblije anpil polisye abandone kay yo avèk tout fanmi yo epi pran kontwòl kay sa yo. Li anpeche fonksyonman tout ponp gazolin ki t ap opere nan zòn sa a. Kòlèg enplike nan detounman plizyè kamyon èd imanitè sou wout Fonparizyen an. Se misye souvan ki te konn fè kidnaping pou lanmò san jou. Li patisipe nan anlèvman 17 misyonè ameriken yo sou wout Gantye a jou ki te samdi 16 oktòb 2021 an. Li te kidnape tou yon bis elèv lekòl. Pi prè nou, nan fen mwa avril lan, kòlè te nan tèt atak ki te fèt sou But Bwaye ak Kwadèmisyon, kote plizyè inosan te viktim nan tante mete yon chèf gang dirije zòn sa a. Sou non an Bosal. E mwen konnen mwen menm lè m desann yon kote mwen menm m pa bay piyay. M pa fè erè mwen menm. E mwen menm m p ap pran. M ap desann sou non an Bosal. E manman pitit tou ap tou mare vant. nan teritwa li kontwole, li vyole fanm epi fè yo abi. Si w se gratè lapolis se fize m fize w. Men lè se tripotay w ap mache fè, kit se sou moun lakay ou kit se sou moun deyò, kit se sou mwen antanke chèf, m pa fè w lòt bagay e sa m fè w bay sa m fè l la se. Kòlè te toujou vann tèt li kòm gason vanyan ki pa pè bal. men li mouri mèkredi 3 out la nan echanj kout zam nan kad operasyon byen monte lapolis te mennen pou derasinen gang li an. Operasyon sa yo pral rapousuiv kont tout chèf gang ki panse yo ka defye lapolis nan teworize popilasyon an. Travay lapolis la ap kontinye egalman se sitou nan depatman du Sant kote yo te arete mèkredi 3 out ki sot pase a la 4 endividi gen youn ladann ke lapolis te gentan ap chèche l aktivman ki fè pati de gwoup kriminèl òganizasyon kriminèl de 400 mawozo a. Non mesye sa yo se Fenelon Joslin, misye gen 35 an, li orijinè de Kwadèboukè, se manb aktif òganizasyon kriminèl Kat Samaris Oke misye ye. Gen yon dezyèm ankò se Anelson Pierre, misye gen 19 an, misye se nèg Sen Mak ke misye te ye, yo arete misye onivo de lakomin de Tomasik, misye menm Koz ke yo arete l se pou detounman de minè, anlèvman swivi de sekestasyon. Sa vle di misye kidnape moun yo, misye se yon gwo kidnapè li ye selon sa lapolis fè konnen, se Anelson Pierre ki genyen 19 an. Twazyèm moun ke yo arete ankò se Miguel Bruny, misye li menm se yon jèn li ye, li gen 24 an, misye se moun Lagonav ke li ye, yo te arete misye pa les agents de la SDPJ epi DDC. apre ke misye te denonse pa de manm de la popilasyon sa. Katriyèm nèg menm yo arete a se Pierre Juneton, misye genyen 31 lan, misye se nèg ki fèt nan twazyèm seksyon kominal de Argüenjon, Rivyè Goch, lokalite de Palma. Misye yo te arete misye nan komin Ench pou tantativ dasasina ke yo te arete misye li menm. Donk. Moun ke misye te tiye a, se te yon de nome Pierre Carolin, se matant li menm ke misye te arete, e yo arete misye pou asosyasyon de malfèktè. Pou lenstan, tout mesye sa yo nan men lapolis jidisyè nan Pòtoprens pou yo kapab bay de swit jidisyè ki nesesite ka mesye sa yo. Donk lapolis la, selon sa nou menm, Nou konprann lapolis ap fè yon travay trè enteresan nan komin lan. Donk nou menm n ap kontinye ankouraje yo pou kapab kontinye fè travay la.